ainsi que les femmes et les hommes politiques de notre pays. Ce matin, nous sommes là pour donner conférence. Conférence pour consolider la position prise par notre leader emblématique, le sénateur Nenel Kassi. Nous voulons dire que la, la position prise par le sénateur Nenel Kassi s'impose. Cette position s'impose à travers les militants du SDP. Elle s'impose aussi au niveau des cadres. Ceci dit, il n'y a pas une frange du secteur démocratique qui a pris une décision. C'est le SDP dans son ensemble qui a demandé à notre leader Notre leader emblematique, le sénatère Nenel Kassi, pou lese le gouvernement d'Ariel Henry. N ap kontinye pou n di ankò, lè nou t ap mennen batay nan lari a, nou pa t nan lari a paske Jovenel patwon Ayisyen. Nou pa t nan lari a paske Jovenel se t on nèg andeyò. Men nou te nan lari a paske nou te estime. ke Jovenel tap byen pale men l tap mal aji. Loske wap byen pale wap mal aji, ou fè sa ki movè a. Fok ou gen kohezyon antre votre pawol e vos aksyon, vos zak. Se sa fè jodi a la nou konstène lè nou gade. Anpil moun ki te nan lari avè nou, ki t ap pote yon pawòl, ki t ap pote yon mesaj, mesay liberasyon an, mesay kote nou t ap mande pou pwosè Petwo Karibe yo te fèt, nou t ap mande pou pi gwo krim finansye t fèt nan syèk la. ki se petro karibe nou te mande jistis ke la jistis swa done ebyen jodi a la apre ke anpil analiz te fèt apre lanmò jovenel moise nou pat genyen lòt posiblite paske se te menm kontinite jovenel la ki te la fòk se swa claude joseph ki te kenbe enterima oubyen premye minis jovenel te nome pandan mandal te fini an ki te dwe asime enterima Se sou baz sa a, m panse dirijan nou yo, yo te ekri tout fondamanto nou yo nan yon akò ki se akò 11 sektanm. E m panse se te sou baz sa a, avèk anpil dyalòg, anpil retisans ke nou te genyen, nou te konvenk, e vi ke nou te wè fondamanto nou yo, yo te anndan akò a, nou te asepte, SDP te siyen akò avèk Ariel. Nou pa t siyen avèk akò avèk Yael paske l se zanmi nou. Nou te siyen akò paske nou te di fondamanteo yo li te bay garanti li te pral respekte yo. Sa vle di kwa? Gen moun k ap di èske nou pa t konn kote Ariel te soti? Wi nou te konn kote l soti. Men li rete yon Ayisyen tout moun ka transande. Dan le tan l te ka phtk men lè l fin wè tout deriv phtk fè li te ka chwazi konvèti. e sou baz aki sa nou te genyen ki se Akò 11 Sektanm lan ki te reyini tout fondamanto sa nou te konnen n t ap kriye nan lari a, enben nou te asepte siyen kontra avè l. Men lè n gade, anviwon si mwa pase, se nad marinad, Ariel ap bwè nou nan lari, Ariel ap bwè nou nan lwil, anyen pa regle, pa gen yon pwen nan akò a k respekte, se toujou phtk k nan tout bwat Leta yo, e lè w konnen. Pa egzanp, gen moun k ap di, Èske se te goumen n t ap goumen pou nou al pran plas phtk? Sètènman! Si nou gen de pozisyon kritik vizavi de yon rejim, kòman nou fè pral fè fè ladiferans si nou pa nan optimon dè zafè, si nou pa nan pòs de desizyon yo? La a m pa wè klè. Jodi a n ap bay konferans sa maten an pou n di, Pa gen de branch sdp. Jodi a la, lè kad du SDP, lè militan du SDP dans son ansanb, nou aliye nou avèk le senatè Nenel Cassy ki pran desizyon jodi a, apre tout rezèv nou te pran sou Ariel, nou bay konferans nou di, L'accord du 11 septembre est caduque. Pa gen akò, nou pa gen reprezantan nou nan akò a, e jodi a n ap mande tout fòs viv nan nasyon an, lè politisyen, Les étudiants, les écoliers, les femmes paysannes pou yo kanpe jodi a pou nou pèmèt jodi a la nou gon lòt isi pou peyi a, pou nou gen yon lòt tèt ansanm ki fèt, pou nou gon lòt ekip pou nou bay peyi sa ray direksyon devlopman. Pa bliye non pa m se Pwofesè Patrice Celestin, nou se manm sdp, kad sdp. E n ap kontinye pou nou di ke jodi a Nou menm kòm kad ki anndan sdp, nou pa genyen 2 liyn, nou gen yon sèl liyn ki se dezakò pa rapò avèk akò ke nou te siyen avèk Ariel la. Menm jan lè nou ta pral siyen ak, lè sdp tap siyen akò a, te gen 95 pousan kad, ak militan ki te dakò, men te gen anpil kèk pami nou te gen kèk grenn tou ki pat dakò. Men, grenn ki pat dakò yo pat ka enpoze yo paske majorite a te dakò pou nou siyen akò a. Se menm jan jodi a, nou deside pou nou soti nan akò a. Si 95 pousan nan nou dakò pou nou soti nan akò a, 5 pousan an pa ka enpoze desizyon SDP. 5 pousan an ap oblije swiv majorite a. E majorite a di ke nou te gen yon akò avèk Ariel ki te genyen yon seri de revandikasyon anndan l nou pa t akòde ak Ariel men nou te marye avèk akò a. Nou pa konn Ariel, Ariel pa zanmi nou, li pa frè nou, li pa manman nou, li pa papa nou. Men nou te gen yon akò ki te gen yon ekip revandikasyon ladan l ki te revandikasyon pèp la. Enben kote nou di sak anndan akò yo nou remake jodi a pa gen youn ki respekte, enben jodi a nou soti nan akò a. Paske akò a pat akò Ariel. E jodi a, n ap di klè, kèlkeswa moun k al chita avèk Ariel, se pa sou non sdp. Paske nou menm kad, nou pa rekonèt okenn reprezantan bò kote Ariel ankò. E n ap mande, n ap mande minis Ricard, nan jou k ap vini yo la, prese prese pou l remèt demisyon l. Prese prese. Sinon, l ap fè pati sen pou san moun ki pa dakò pou n soti nan akò a. Nou di gon sen pou san ki pa dakò pou yo soti, enben sen pou san sa a, y ap rete, y ap fè zanmitay yo, men se pa nan non nou menm kòm kad, se pa nan non nou menm kòm militan ki se sou san nou. Paske lè batay la t ap fèt nan lari a, se kad ki te fè l. Ou pat konn wè Nènèl chak jou, ou pat konn wè Andre chak jou, ou pat konn wè Majori chak jou, ou pat konn wè Rika chak jou, men se te nou menm chak jou ki te sou barikad yo. Jodi a, twa ka, twa moun pa ka pran desizyon pou nou tout an kad ki anndan SDP. SDP pa gen mèt, SDP se pou nou tout ki t ap batay, se nou tout ki bay san nou, militan k mouri yo. Jodi a pa gen de moun ki ka pran desizyon nan non SDP pou deside pou li. Se sa k fè n ap di. Apati de jodi a, n ap di tout reprezantan nan tout depateman yo, manche chemiz nou, batay la poko fini paske batay la se te pou nou chanje sistèm sa k la. Enben toutotan lavichè a poko bese, poko gen sekirite anndan peyi a, pwosè yo poko fèt, enben nou menm n ap kontinye batay jiskaske nou jwenn rezilta final la. Batay la Se pèp la ki tap fèl, viktwa a sipoze pou pèp la. E lè bagay yo pap mache pou popilasyon an, li pap mache pou nou tout. Nou pa ka antre nan konpwomi swa yon pòs minis, nou panse ke nou menm nou pral nye revandikasyon popilè a. Se sak fè ke nou di, a pati de jodi a, Nou menm, nou lanse nou nan batay la fòk ke nou jwenn rezilta nou tap chache a. Mèsi. Non pam se Davidson Véus, Prezidan Jenès la. Jan nou te dil dènyeman nan menm konferans ke nou te bay la, nou te di ke lekòl pat ka fèmen pou ensekirite anndan peyi a e poun pral tann ke lekòl pral reouvè ankò avèk ensekirite. Jodi a li klè, tout moun konnen pou ki sa ke nou menm o nivo sektè demokratik nou te siyen akò 11 septanm nan. Men lè nou gade anndan akò a, sa ki te ekri ladan l yo, se sa k fè nou toujou di, dokiman an se yon bèl dokiman li ye. Si Ariel Henry, ke nou menm nou rele mannken plastik lan, li t aksepte pou l te mete dokiman sa an aplikasyon anndan peyi a, se youn nan pi bèl èv imèn ki egziste jodi a. Eben nou menm nou di. Sdp, le secteur democratique et populaire, jan nou toujou di l, se pa 3 grenn moun ke l ye. Paske jodi a gen anpil moun k ap pale, yo di wi gen divizyon a gòch, gen divizyon, non. Sdp pa gen divizyon paske sdp se li gen direktwa a, pou nan direktwa sdp fòk ou reprezante yon pati politik fòk ou son pèsonalite. Pou fè kad, pou fè pati de kad sdp, fòk ou reprezante yon òganizasyon. Apre sa sdp genyen tèt de pon yo. Sdp genyen reprezantan depatmantal yo. Se sa k fè m te di a tout moun k ap pale de divizyon. Al gade konbyen kad k ap fè konferans ki pou di ke yo rete nan akò avèk Ariel. Al gade konbyen moun anndan depateman yo k pral fè konferans ki pou di ke yo rete nan akò avèk Ariel. E se si nou di, tout moun jodi a k ap pale de kesyon de dyalòg avèk mannken plastik ki rele Ariel Henry a, se mabouya avèk pwostitiye politik ki poko fin satisfè, paske moun sa yo nou wè se yon gwoup moun ki sèlman la, k ap eseye kòman pou yo wè kapab satisfè enterè mesken yo. Paske, pou sa nou te siyen akò a, akò politik ke nou te siyan nan peyi a, apre asasina Jovenel, Nan imbroglio politik ke nou te ye a, chak aktè te vle fè wout pa yo, men Sektè Demokratik e Popilè, solisyon an se te avèk Ariel pou nou te jwenn paske nan moman an tout lòt aktè chak moun te gen altènativ pa yo. Nou te oblije siyen akò politik sa avèk Ariel. Men lè nou gade jiskaprezan gen plis masak Gen plis kidnaping, lavi chè a vin pi rèd anndan peyi a. E nou di, s on twazyèm vèsyon phtk. Twazyèm vèsyon an, li vin pi kriminèl, li vin gen plis vòlè, li vin gen plis gang ke ni premye vèsyon, ke ni dezyèm vèsyon. Kòman w ka fè konprann, nou menm kòm moun ki t ap pale pou pèp, Nou menm kòm moun ki te pòt pawòl pèp yè epi jodia pou wap vin defann dyab non nou paka jodia kòm moun ki tap defann pèp jodia nou paka ap defann dyab ebyen se sak fè nou menm kòm kad nou te toujou di sak gen la nou paka rete ladanl paske plas nou se lan lari an li ye se popilasyon ayisyèn nan poun kontinye defann paske batay ke nou tap fè a Pa gen yon moun ki t ap batay pou l te gen plizyè bakòp dèyè machin li pou polisye ap ba l sekirite. Pa gen yon moun ki t ap batay pou yo te monte Miami pou yo t al achte kay. Pa gen moun ki t ap batay pou yo te vin konfòtab. Nou t ap batay pou yon byennèt kolektif. Ebyen, piske jiskaprezan nou wè byennèt kolektif ke nou t ap batay pou li a, li poko ka rive jwenn popilasyon an, ebyen nou menm nou kase tèt tounen, Vin jwenn popilasyon an pou n kontinye fè batay la nan lari a jiskaske pou n jwenn byennèt kolektif la. Mèsi. Nou pa t ka rantre nan yon akò, le moman nou rantre a pou n te tou soti. Gen yon kesyon de timing nan kèlkonswa sa w ta fè, sitou nan politik. E fò m raple nou. Sdp depi desanm depi desanm sdp tap kite akò a men kòm son akò politik ke nou te ladanl e lè ke pou nou tal nan akò a se ton majorite ki te deside pou nou te siyen akò a minorite a te aksepte sibi anba lwa majorite a pou yo te siyen akò a. Men si gen de moun ki t ap di, Tann, tann, tann, tann, tann, enben sa vin pèmèt ke nou menm nou pa t annik leve yon bon maten, demen maten, menm jan jodi a gen anpil moun k ap tire pye. Men nou tann yo. Nou tann yo. Paske nou te de bòn fwa. Se jis pou n te pwouve ke nou de bòn fwa ki pèmèt jiskaprezan nou te la a toujou. E nou te ba yo jiska 30 jiyè Epi 30 jiyè a rive, anyen pa fèt, nou sòti nan akò a. M ap fè yon ajou pou ou, m ap fè yon ajou, ekoute, ekoute, enpòtan. M ap fè yon ajou pou kamarad la pou m di l, menm jan pou lè, lè nou te pral siyen akò a, m panse n ap wè dat Ariel te pran envestiti l nan pouvwa a, nou te pran di tan pou nou te siyen akò a avè l. Se menm jan an tou, lè pou n kite akò a tou, m panse se pa yon grenn moun ki ka deside di l kite l. E m raple m, Senatè Nenel Cassy, ki se linik lidè anblematik ke n genyen, de ou twa fwa deja, li pran rekil li de Ariel Henry. Gon epòk li te chita avè nou, li di l pa pral nan negoyasyon avèk Ariel ankò. Plizyè fwa li di nou dwe kite akò a. Men kòm se pa sèl li menm, fò l ta jwenn aval tout lòt moun ki nan bòd la, fò l ta jwenn aval tout kad yo, fò l ta jwenn aval tout militan yo. Anben, m panse jodi a moman rive, mas kritik la fèt, Tout moun danson ansanm, lè militan, lè kad, le senatè Neel Cassy, nou wè nou pa ka al pi lwen avèk mouche a, nou tire la reverans, nou rejwenn pèp la, batay la kontinye pou nou pèmèt peyi sa a ka ale sou ray devlopman. Gen yon bagay nan labib Bondye di w lese lè mò anseveli lè mò. Pou mwen menm, e koute, yon moun jodi a k chwazi Rete nan box la avek Ariel ou son moun son kadav politik ou mouri politikman ti zafè nou pa pale de yo tout moun jodi a chwazi rete avek Ariel se la press nou ye chache jwenn yo na poze kesyon men pou nou menm se son de kadav politik paske le moun chwazi la ou andusi ou rete avek Ariel la ou pa gen avni ou mouri politikman mon ami pozel kesyon sa kad yo tranche.